Mare make li ozetazini. Mare yo. E pou n mare tout. Ri a e la pou pase. Gen prizon gen minòt pou tout ni po wouj ni milyonè ni malere. Sou ki ni kòz epi de ap gate. Sa pa gen kòb poul te peye emisyon sa. Menm Michele ki peye la pou lòt. Ann mare yo tou. Apre sa al mare Ariel Henry nan primati. Premye sispèk asasina de Jovenel Moïse. Dimitri Vorbe. Li pa ka lib. Ya Ozetazini pa ka ap sèvi a Ariel pou ba yo peyi a. Fòn mare Ariel tou. E premye sispèk de asasina Boulos. Dimitri Vorbe. Dimitri Vorbe Sherif Abdallah. Fòn mare yo tou. Konn mare yo tou. Premye sispèk de asasinay Ariel Henry l ye, se avè l ameriken ap sèvi la nan primati pou touye pèp la, pou touye polisye, rann polisye bay Vitelòm, bay Luckson nan Savyen. Mare mateli fbi mare mateli mare ariel henry premye sispèk de asasina jovenel moïse fòn mare yo kolonbi yo nome nou deja yo nome nou deja fè ariel fè ariel henry ban nou badio badio e ka ariel li ye e ka ariel badio fèmen kòl wi fòn mare ariel henry poul ban nou badio. Fòn mare yo. Jodia nap di FBI pa pase sou kote. Fòl vin dwat. Men Ariel Henry la nan primati fòl ka foume sou Ariel Henry. Jodia Mateli lib e lakay yo liye. Fò yo ka mare Mateli. Fò yo mare tout vòlè sa yo ke vesti figure yo ki touye prezidan nou la. Jodia nou pa konprann ki jwèt ameriken ap jwe avè nou. Nou pa konprann ki jwèt FBI ap ban nou la. Pandan Mateli. Laprès, ni près an liy, ni près tradisyonèl, ap fè yon bon travay. Nou menm jodi a, nou wè FBI menm ki debake la avèk kolonbyen yo, swazandi pou vini mennen yon envestigasyon andan kay prezidan. Nou di nou menm sa yo pa satilfè nou. Nou di nou afè ti sanpsyon nou wè Kanada, Ozetazini vle pran, sa yo poko travay pa nou. Sa e ti travay pou yo jwenn avantay pa yo. Se ti travay pou yo fè nèg yo febli. Pou lè yo ka pou yo ka negosye pi alèz, pi safe. Nou di nou menm pèp Ayisyen epa sa n vle. Pou n te wè FBI t ap fè yon travay, lè l sot lakay prezidan fò n te wè l antre nan dan primati, l al pran Ariel Henry ki se premye sispèk de asasina Jovenel Moïse. Jodi a la a, Martelly lib wi. Se premye e nèy Martelly k envesti nenpòt 22 milyon dola pou touye e prezidan nou Jovenel Moïse wi. E Dimitri Vorbe se Boulos wi. Tout nèg sa yo e ka ameriken yo ye. An ki jwèt ameriken ap fè avè nou la. Son jwèt nou pa konprann. Jodi a la nou menm nap di ke Ariel Henry nèg yo mete l la se pou fè misyon pou yo, se rann polisye nou yo livre yo bay Vitelòm la nan Metivye, yo livre polisye nou bay nèg Lyankou la, jodi a w pè kisa l di w, se lame dayiti, anben nou menm nou konprann e nap di lame dayiti mete l sou men l pou yo pa al livre l menm jan avèk nèg polisye sa yo. Nou di nou menm lame dayiti si lap fon travay serye pou la repiblik jodi a se Mlouse may li poul mare ayèl ban nou bay jodia nou konprann FBI pap mare ayèl pou nou si yo tap mare ayèl jodia ayèl angiz sa se negosye ayèl al siyen kontra jan w tande louko dezi tap dil avan yè nan jou gen pou vini nou pral jwenn pil blan la kap aterye yo pral konstri la nan tout kote w wè krib la se yo menm jodia esak fè yo mete nou nan pozisyon konsa yo just vann nou galil tout zam w wè la yo sot nan teritwa ozetazini ok yo ban nou minisyon. Yo ban nou madam Laline jodia ki vini ki dou se gras a Genèf ki fè peyi nou gon ti sekirite li pat menm just salye la polis la li pat menm salye ti fòs nou genyen kòm lame dayiti nou menm nou konprann batay kap fèt la jodia esak fè nou te mande madam Laline eske lèl prale li tale avèk galil MK minisyon Genèf yo eske li tale a galil MK e vitelòm yo se sa nou mande. Enben, jodi a la nou menm nou di nou konprann, ti kou sa FBI a ban nou an n pa renmen l. E dabò tou menm FBI nou pa fè l konfyans. Eske nou menm nou se de sipòtè ansyen prezidan Jovenel? Nou menm premyeman nou se Desalinyen, nou se pitit Ayiti. Jodi a Jovenel Moïse te vin a yon objektif pou Ayiti. Nou menm nou se Jovelis. Depi nou jwenn pòtinite yon mikwo, fò n mande jistis Ayiti, jistis Desalin, jistis Jovenel Moïse. E jistis pèp Lasalin. E jistis pèp Fò Jak la jodi a. Masak ap fèt tout kote. Jodia la, Ariel Henry wap wèl pa janm soti menm yon rapò konfòtab kanpe poul kont gang yo. Jodia men anvan Ozetazini, peyi etranje gen yon ti pwoblèm wè se premye moun ki twit pou yo. Men nou menm jodia nap di ke nou konprann FBI dabò mwen menm mpa fèl konfyans, pèp ayisyen pa fèl konpyans nan dosye Jovenel Moïse. Se sou non FBI. Yo itilize la a. Lè yo rive la a nan miko yo di wi se FBI pou yo te just vin pran prezidan yo livre l pou yo asasine l. E dabò tou anbasad ameriken la a e menm e daprè enfòmasyon n gen pafwa menm biwo anbasad ameriken gen la a nan pil peyi. Yo te di w se Jovenel ki poblèm nan, yo te di w se Jovenel ki fèmen lekòl, yo te di se Jovenel ki te vle moute gaz la sou pèp se Jovenel ki te met tout spoblèm nan men jodi a la ou pè matisan ouvè ou pè André Michel pase matisan lèl vle Majorie Michel pase liankou lèl vle Ariel Henry lèl pral okay e matisan l pase wi li pa pase pa avyon non jodi a e mwen menm avè w lèn pral okay fòn pran avyon jodi a nou konprann nan kisa yo mete nou jodi a nou konprann ki jwèt ameriken rive jwe avè nou l mete nou nan kawo jodi a menm moun ki entèlektyèl Jodia tout moun vle kite peyi a. Men ka itil la repiblik. Men se pa volonte l non se nan pozisyon yo vin mete l la wi. Ameriken menm mete w ladan l pou l voye w ale. Matisan jodia la se kote ameriken gen pwojè pou li. E izo m di yo sa tout chèf gang sa yo. Lamò 100 jou wè k nan plèn nan. Yo gen pwojè pou yo. Y ap fin itilize yo, fè yo met ti pèp la, fè n rayi l, epi l pral rive nan yon pozisyon e l p ap ka ret pou nèg yo, se ameriken k pral pran l. Jodi a nou di nou menm, FBI, travay sa a, nou, pèp ayisyen pa satilfè avè l. Sa w mande pou prezidan an? Nou menm, nou mande jistis, jistis, jistis pou prezidan Jovenel, jistis pou Dessalines, jistis pou Ayiti. Nou menm nou se kòdonatè Baz Belvedere, jalouzi, kanpe goumen pou yon lòt Ayiti. E nou menm nou se premye moun andan. Jalouzi ki fè premye pa k mare kolonbyen yo. Non pa nou se Ria Jean Sony. Koman Ria ekri? Ria RI.